Sa fè kèk jou sa kap fè it nan peyi dayiti son kesyon de krèy humm ebyen pandan genyen de twa moun ki tal fon krèy gen de ladan yo ki rete kòman yo fè rete humm ou pa ta renmen konnen kòman yo fè rete si tout fwa ou pa ta renmen konnen ou mèt ale men si ou ta renmen konnen kòman moun sa yo fè rete ret tann tout emisyon an nou gen detay pou ou Mezanmi fòn pridan wi Nou menm ki nan madanm moun Nou menm ki nan mari moun Eyy pridans lan ap bon pou nou paske si w pa ta renmen mouri jan de moun sa yo mouri a gade si w ka pridan Nou gen detay pou w rete la Yon lòt kote tou nou genyen yon chèf gang ki mouri misye te rele Tibòs misye tap dirije nan zòn Kanaran. Ou mèt rete la, nou pral ba w detay. Sou Ti Bòs. Tèt chaje. Lapolis ap byen frape nan dènye moman sa yo. Nou pa konn sa n ta bay pou n remèsye polisye nou yo k ap byen frape. Mèsi avè w ki abòne deja. Ou menm ki potko fè sa, fè sa kounya. Abòne, kòmante, like, mande yon fanmi, yon zanmi abòne avèk nou, se sèl mwayen ou kapab sipòte nou. Èske ou potko konnen kòman pou w abòne? Si se sou YouTube ou ye, gade anba wap wè yon kote ki make S'abonner oubyen Subscribe. Klike sou li. Wap wè yon ti klòch ki monte. Ti klòch sa rele klòch de notifikasyon. Klike sou li tou. Retire l sou pèsonalize, mete l sou tout. Konsa, a chak fwa nou lage yon emisyon, ebyen wap jwenn li otomatik. Si se sou Facebook ou ye tou, pa t bwoba. Men kòman wap fè l. Gade, wap wè yon kote ki gen yon pous an gri. Klike sou li. Men si toutfwa ou pa ta wè l, gade, wap wè yon kote k make S'abonner. Klike sou li. Retire klòch de notifikasyon an sou Pèsonalize, mete l sou Tout. Konsa, chak emisyon nou lage, w ap jwenn yo otomatik. Mèsi avè w ki abòne deja, ou potko fè sa, se moman pou w fè sa kounya, fè l. Men rapid n ap antre nan emisyon an, fò m di nou, jis avan m pale nou de krèy sa a, hum, kite m pale nou de Ti Bòs. nan gang sila. Ebyen fòm di nou lapolis kwaze avèk ti bòs kote ti bòs gen yon gwo fizi nan men m kwè son 12 wi on 12 nan men lap kale kòl avèk 12 za a wa pa kouzen ti bòs prezidan pa bòpè ti bòs nou tande wa pa kouzen l prezidan pa bòpè l paske se ti bòs kap fè koze isi Ebyen kisa la polis fè? Yo dawonlod misye. Ebyen kòm di nou yè, te gen yon machin, yon pikòp ki te debake nan Kanaran. E pikòp sa te gen nan bak li, sa vle di dèyè a, yon gwoup moun ki abiye an nwa. Ebyen moun sa yo parèt, yo pa mande lakwa ki nouvèl, yo jwe gita. Jwe gita vle di kisa nan langaj E nèg geto yo, nan langaj lari a, lè w ap pale de bandi e lapolis, jwe gita vle di, rale yon gwo fizi epi tire. Ebyen, gwoup moun sa yo ki abiye an nwa nan do pikòp la, ebyen, fizye 5 moun sur le champ Kanaran. Sa pase yè, men jounen jodi a, twazyèm chèf la tonbe. Men, aprè tou, nou konnen lapolis te touye 2 de move je, kote mesye sa yo te afème kay nan mon moun, epi se yon gang ki t ap nouri la. Men mèt kay la, apati de vijilans li, li alète lapolis, li di gade, gon bagay ki flou la, gade si w kapab entèveni. Epi lapolis entèvni, sa w tande a, anpil nan yo kouri, men gen 2 ki bwè dlo bouch yo. E, nan menm kad operasyon sila, lapolis jwenn yon valiz lajan ke mesye yo te genyen andedan an, konfiske yon kote, epi yon brad zam 38 tou nèf. Sa vle di, mesye yo sot fè yon bèl envestisman kote mesye Kanaran 3 yo ta vin enstale yon chèf gang nan zòn sa a, bò yon lekòl ki le Source de Vie. Epi sa w tande a, menm biyè te gentan achte pou yo te enstale chèf gang sa a ki tonbe a. Zanmi tèt chaje, m ap mande moun nan zòn nan pou yo toujou rete veyatif paske nenpòt lè nèg yo ka toujou tounen vin tante pran zòn nan. Paske misyon nèg yo se te pran lekòl Source de Vie a epi baze andedan l, sa w tande a, simen latwoublay nan lokalite sa a. nan zòn Kanaran, pa lwen mache sab la. Mache sab la se stasyon ki relye Bon Repo avèk Kafou Aryopò epi Bon Repo avèk Aryopò. Ebyen, stasyon sa a, se la ki mache sab la. Ebyen, nan zòn sa a tou, se sou wout nasyonal nimewo 3 a kote ou kapab ale nan zòn Mibalè, ou ale nan Ench, ou ka pase la, ou al Okap tou. Ebyen, moun ki nan zòn nan, gade kòman nou kapab solidè antre nou epi anpeche malveyan vin pran zòn nan pou fè kwakseswa. Paske, tout moun pa gen mwayen pou kite Ayiti. Men tout moun tou pa renmen Ayiti nan menm nivo. Sa vle di, gon moun, li pre menm si l ap mouri pou l rete. Gen moun menm si w ta peye l pou l kite peyi a, l ap di non. Ayiti, nan venn li ayiti se san l ebyen gen moun tou se dènye moun ki ta pou kite ayiti tèt chaj gen moun ki renmen peyi a anpil ebyen nou menm ki pa prè pou nou sòti konsa nou pa prè pou nou pati ebyen gade kòman nou kapab ini nou epi sa w tande a pou nou pa pèdi peyi a paske tout moun pa ka al sendomeng tout moun pa ka al brezil tout moun pa ka ale chili fòk gen moun ki rete nan peyi a pou batay jiskaske yo jwenn yon lapè avèk bandi malfra k ap simen laterè dan la repiblik. Bon! N ap kite dosye sa a rapid n ap rantre nan dosye krèy la. Krèy, sa fè kèk tan, nou konnen mo sa a, ebyen li viral an Ayiti. Kisa krèy vle di? Krèy vle di se yon gwoup gason, yon gwoup jèn fi ebyen k al pran plezi, pa gen moun ki gen moun pa. Sa vle di ou ka kase nenpòt moun ki la, se la pou l pa t la. Depi l la, ou ka kase l. Men fò m di nou, genyen, gon bon, gen de vèsyon kanmenm. Gon vèsyon k fè nou konprann se 4, men gon lòt vèsyon ki di nou se 6. Men antouka, n ap ba w sa k enfòmasyon an. Ebyen, gwoup de moun sa yo al fon krèy nan yon otèl. Men, lè yo rive, ou konnen, kanmenm, se nan menm chanm, paske son krèy y ap fè. Ebyen, krèy demare. Pandan krèy demare, plezi gaye. Men, vin rive yon lè, genyen 2 nan moun yo ki sòti pou y ale. Se la a m plis fè vèsyon ki di se 4 moun nan konfyans parapò a 6 moun nan. Ebyen, pandan 2 moun yo prale, ebyen responsab otèl la di, m kwè se nou 4 ki te rantre, ki an 2 fè prale kot 2 lòt yo? Ebyen yo reponn yo di 2 lòt yo anwo a wi, epi responsab otèl la di akonpanye m ann al montre m kote yo ye a. Ebyen lè yo rive anlè a, yo jwenn 2 lòt moun yo mouri, yo kouche sou kabann nan, kòmsi se 2 moun ki sot enjoy, byen enjoy yo, epi. Yo mouri tèt chaje. Men lè w ap gade foto moun yo, kòmsi se 2 moun k ap dòmi. Men poutan. Yo sispann respire. Men, hum, sa k dwòl la, ou wè fi a, mari l apèn sot Ayiti. Mari l poko menm gen 8 jou soti Ayiti, men l deja al mouri nan yon otèl avèk yon lòt moun. Tèt chaje. Ebyen kounye a, se menm yo menm ankò k ap mande pou dyaspora yo fè yo konfyans. Ou konprann? Pandansetan mari l apèn sot Ayiti, men kounye a l al mouri nan krèy. Hein? L al mouri nan krèy pandan mari l apèn sot Ayiti. Si mari a pa t apèn sot Ayiti, yo te ka di a mari a gen senkan, dizan lòt bò, san vi, paske se san k ap koule nan vèn li. Men fò m di w, mari a apèn soti An Haiti. Se triste. Men ki sa medam yo ap regle nan peyi d'Haiti. Men kounya la, pèsòn poko konnen eske se non pwazon yo pran paske pa gen yon taks san sou kabann nan. Ni atè a ni sou kabann nan pa gon taks san. Sa vle di pèsòn poko ka konnen ki jan yo fè pèdi vi yo paske menm lòt moun yo ki te la a pa ka bay kòman 2 moun sa yo arive mouri. Nan moman nap pale a la jij de pè te deja entèvni ebyen tout bagay rantre dan kalm yo paske moun sa yo yo nan mòg eske yo pral fè otopsi kadav yo m panse li tap enpòtan pou yo ta fè otopsi kadav yo pou yo konnen kijan moun sa yo fè mouri. Antouka, se yon dosye nap swiv avèk anpil pensèt, depi gen evolisyon nap toujou bò kotew pou nou fèw konnen nan ki nivo dosye sa li menm lap m kapab di evolye. Medam mesye nou te kontan pote emisyon an pou ou paske gen anpil fè atè a la nou pwal trete yo paske ou menm ou merite anpil enfòmasyon sitou ou menm ka viv aletranje menm jan avèm Ebyen ou bezwen konn sa kap pase nan peyi dayiti. Pandan se tan nou gen repòtè kap travèy nou menm isi nou pa sispann ebyen travèy emisyon voye pou ou. Nap kwaze talè pou yon lòt emisyon. Nale.